Jan sitiyasyon an ye la nan peyi Dayiti, se kounya a pou yon moun pran prekosyon. Marengwen ap vole, ou pa konn ni mal, ou pa konn ni femèl. De machann pen nan pako fè vwèl pou peyi san chapo. anba operasyon boukannen san sal. Machann pen sa yo k ansanm avèk pil panye pen yo pèp ayisyen, jan ti pwovèb kreyòl la di anba moumou se dèy, epoutan anba pen se katouch. Hum! Rale chèz ou chita, fouko zanmi enfo pa w rantre lakay ou, m pral ba w dosye a nan bon ti mamit. Bonjour, bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou, mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone, mèsi paske ou pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite, aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo, Zanmi pa ou Fouco. Fouco Pro Nouvèl mounanm yo byen vini se sou tak 509 ou konekte nenpòt kote ou ye depiw se ayisyen ou dwe konn tout sa kap pase an ayiti kou aletranje pa bliye abòne kòmante layke pataje video a pou travay la kapab avanse zanmi pa ou Fouco. Marengwen ap vole ou pa konn ni mal ou pa konn ni femèl Se moman pou mete w sou brenzeng ou, nenpòt grenn ki pase devan w pou san pitye pou li. Yè nan aswè pèp ayisyen, o o, gwo mèvèy fèt Pako, Pako ki twouve li ant avni Kristòf ansanm avèk Kafou Fèy. Bon, gen lè m sonje Pòtoprens toujou, ti konpran. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, ki gang ki pi pre zòn sa a? Se gang Ti Lapli. De machann pen, byen serye pèp ayisyen, men lajè panyen yo, y ap vann pen. Men ou konnen, nan Pòtoprens, Toujou gon pratik nan aprè midi, moun ansanm avèk panye pen yo ap mache nan divès ri, y ap vann pen, ou konn kòman bagay ye wi. E malgre lensekirite, gen yon pakèt ti malere ak malerèz, nan lide pou ke yo kapab reponn ansanm avèk bezwen fanmi yo, yo toujou soti. Men, pami malere ak malerèz sa yo k ap bouske lavi pèp ayisyen chaje move je. Kite m esplike w. Machann pen yo ansanm avèk panyen yo byen serye pèp ayisyen, kòm etan done, jou pou yo kenbe w, m pa kache di w, ou te mèt kouche nan mitan, w ap di w pa kouvri. W ap achte fresko, w ap wè l pa glase. Oh oh! Nan vann pe pèp ayisyen, popilasyon an pral dekouvri pil katouch ki anba pen. Donk, pen ap vann, men katouch la la, li prale nan baz. Sa w tande a? Yo kenbe 2 machann sa yo, aa. Operasyon boukannen san sal pase sou yo. Dife mete pèp ayisyen, kawotchou pase! Yo anfounen machann yo menm jan avèk pen. Ou kwè se koze. E, pèp ayisyen mwen pa konnen si ke ou konn fè remak sa deja nan peyi dayiti. Dèfwa ou konn wè lapolis ap fè operasyon, se gade ou gade, ou wè machann bwè a ap pase byen serye malgre kout bal ap tire. Ou ap poze tèt ou kesyon men sa moun sa ap fè nan zòn sa? Si lapolis ap tire ansanm avèk bandi, ou sipoze chache yon kote ou abrite ou. Epa sa ou wè. Ou wè machann bwè ap mache byen serye. Donk, gon pakèt nan yo ki nan zak malonèt, m pa di tout, gen malere k ap vann ti bwason gazez, glase nan lari a, se lavi yo ap defann. Men pa bliye bandi yo tou, yo itilize tout trik, pèp ayisyen. Enben souvan lè machann bwè sa a pase, li gade kòman lapolis pozisyone l. Lè l rive pi devan, li rele bòs la, l di men kote m wè yo. Lapolis konn ap fè operasyon, ou wè machann dlo a, pa gen moun nan blòk la, l ap di w bwè dlo. Èske se lapolis k ap achte dlo a pandan l a yon zam l ap kout bal nan mouda vakabon? Non. Bwè dlo glase, dlo jele dlo, ayy mwen menm lèm di w peyi a son peyi spesyal ou dwe panse se blag. Machann nan ap rele bwè dlo kareman, tandiske pa gen yon grenn moun nan blòk la. E la police a bandi yo kap kout bal epi lap pase byen serye bwè dlo jele ou kwè se koze humm. E medam matmwazèl e mesye lòt bagay pou konnen ankò humm de fwa la police ap fè operasyon e pou wè bouretiye ap pase byen serye lap pouse bourèt li li prale pa gen chay ladan pa gen okenn madan sara pa gen machin kap dechaje nan blòk la. La polis la ap dechaje? Non. Ebyen, laplipa nan moun sa yo, pèp ayisyen, sa ki konn pase, se toutè yo ye, se enfòmasyon yo ap ranmase pou pote bay bandi a. Yo deyò a pou yon misyon ki trè trè trè espesyal, se pa jwèt non. Dèfwa lapolis ap fè operasyon, Ou wè nèg la avèk bourèt kann li byen serye lap mache tchia tchia se kòmsi ryen netè. Anba pay kann sa souvan anh pèp ayisyen ou pa konn sak genyen non. E defwa wap gade bourèt la se pa kann sèlman k ladan avèk po kann. Kòmsi anba po santi gen bagay. Se pa ti dosye ki piti. Machann fresko ap pase grèp grèp bwè fresko pa gen moun nan zòn nan. Se lapolis, se jounalis k ap filme, se bandi k ap tire kout bal. Epi w ap di bwè fresko, kiyès k ap bwè fresko a silvouplè? Hum? Ou pral di m donk se pa donk ou pral di m se nan zòn nan w te ye lè zen an te pete ou pa t gentan kouri? Koman fè tout moun gentan lage pye yo ou menm pou just pran bourèt pou kenbel epi pou avanse ou fèm konnen ou pat gentan lage pye w donk souvan pèp ayisyen laplipa nan moun sa yo ebyen sa ki konn pase se toutè bandi yo ye. Antouka, lè lapolis ap fè operasyon oubyen lame nan lòt peyi, ou toujou wè pèp ayisyen yo ap di, moun yo deplase, moun ki nan zòn nan gon jan yo pè, gon jan yo kache kò yo on kote. Men dèfwa w ap gade lapolis k ap tire kout bal ansanm avèk bandi nan peyi Dayiti, w ap poze tèt ou kesyon èske se tèlman ayisyen an abitye ansanm avèk katouch ki fè wè l pa breden kò l, wè dlo. Bwè fresko, bwèt bwèt bwèt, bwèt bwèt bwèt mande m kote machin ap dechaje je ne se pa. Pèp ayisyen nan divès zòn m ap fè w konnen sitwayen yo lanse operasyon file manchèt yo debò kring! Bon m pèmèt ou gade. Ayayayy! Èske w wè manchèt atè a? E manchèt k ap file! E brigad k ap monte! Hen! Fas ansanm avèk fenomèn ensekirite a, ebyen sitwayen yo deside, yo p ap bay bandi fè ladènye sou yo, ebyen pèp ayisyen gade manchèt, fanm kou gason kounye a la a, y ap file manchèt yo, Nenpòt lè bandi atake, ebyen yo menm yo ap sèvi ansanm avè yo. Men, li enpòtan tou lè ke ou fin file manchèt la pou ke ou priye sou manchèt la. Kote pastè manchèt? Pèp ayisyen ann al lapriyè. Ou pa bezwen fèmen je w non. Anmèt ouvè l. Kite je w kale. Gad agoch, gad adwat. Agoch, adwat. W ap repete ansanm avè m. Wi, amèn. Senyè, men manchèt mwen. Senyè, men manchèt mwen. Beni manchèt mwen an, Senyè. Beni manchèt mwen an, Senyè. Lè m ap sèvi avè l. Lè m ap sè Babèl. Kont yon bandi. Kont yon bandi. Ke m voye l devan. Ke m voye l devan. Ke m voye l dèyè. Ke m voye l dèyè. Nenpòt jan m voye l. Nenpòt jan m voye l. Pou l koupe vyann. Pou l koupe vyann. Pou l koupe zo. Pou l koupe zo. Pou l gaye kaka bandi. Pou l gaye kaka bandi. Hallelujah! Mezanmi, redi pawòl sa ankò. Se ekstrèmeman enpòtan hein. Too non. Kite je w kale. Gad a goch, gad a dwat. W ap repete ansanm avè m. Senyè men manchèt mwen. Senyè men manchèt mwen. Beni manchèt mwen an Senyè. Beni manchèt mwen an Senyè. Pou lè map sèv avèl. Pou lè map sèvi avèl. Kont yon bandi. Kont yon bandi. Kem voyel devan. Kem voyel devan. Kem voyel dèyè. Kem voyel dèyè. Nenpòt janm voyel. Nenpòt janm voyel. Poul koupe vyann. Poul koupe vyann. Poul koupe zo. Poul koupe zo. Poul gaye kaka bandi. Poul gaye kaka bandi. Alelouya. Amen. Amen. Amen. Alelouya. Seigneur. Seigneur. Men manchèt mwen. Men manchèt mwen. M oblije genyen. M oblije genyen wi. Jezi te dim achtel. Jezi de dim achtel. Jodi a se lè pou m genyen l. Jodi a se lè pou m genyen l. Amen. Egzèse ponyèt mwen. Egzèse ponyèt mwen. Egzèse dwèt mwen. Egzèse dwèt mwen. Egzèse entèlijans mwen. Egzèse entèlijans mwen. Sèvi ak manchèt mwen. Sèvi ak manchèt mwen. Pou koupe vyann. Amen Amen Amen alelouya pèp ayisyen n sot la priye donk lè w fin file manchèt la fò w priye hein fò w gen ti priyè sa pou w priye sou manchèt la pou le seyè egzèse ponyèt ou met fòs nan ponyèt ou Medam matmwazèl e mesye la polis frape fò wi ann gad video sa. Pran kousaj la gen visa men kounya la m wè m vin jwenn m vin jwenn visa nan men kounya m di m pa renmen bagay sa pou ou non. An ou te fin jwenn li nan gang ti kòmè ou dil ou pa renmen sa pou li epi se lamou ou ret avèl malgrel rete ladan. An? Jis ap pran mol an ba anmè l pou ou non. An? Wè m pa anyen bagay sa pou ou. Depi kilè? E grèf la tou. A e grèf ou byen. Hehehehehe. Franchman si m ba ou vizaj dam nan m tap sanble yon mò. M tap panse son mòp ki nwa franchman. Hum epi ou selman fin kwaze avel ou kite lekol. Konbyen tan ou panse misye genyen depi la depi la avèk zam nan. Konbyen tan? Hum. Se avan 1 an mwen li sot li te andeyò li vini andeyò li vini. Li te andeyò li vini andeyò m pa konprann anyen nan sa wap di a ti kòmè wè i mank yon sèl tras sèlman pou li sanble a Tchòki. Lè nèg la tap konsa avè w ou te wè l gen zam ou gon mwa kounya la ou paka imajine ou paka bay yon dat non sezi ou sezi non franchman pèp ayisyen e konsa lè moun sezi yo vin ye men swa sa mwen m poko sezi. Kouzan tout sa wap di la se bagay ki pase nan entèval on mwa tout sa wap di la yo tout sa w di m yo. Mesye gade sa minòt ka fè mesye kilè yap pran vòlè petro karibe yo konsa kilè yap mare nèg kap finanse gang nan peyi a konsa epi pou mwen yap pale koze yo konsa men madanm nan menm ane yal pa sonje non pèp ayisyen. Humm 2021 An 2021 yo te sot an deyò? Nan 2021 yo te li kenbe zam. Ou konnen l kenbe zam an 2021 epi ou gen yon mwa ansanm avè l. Kòman ou fè konnen l? Èske se li k te rakonte w? non. Paske ou pa renmen chèf gang? Sans li te fòme l la, sans sa l ladan l lan, e sans sa m pa renmen sans sa yo. Ki sans ou wè l te fòme gang la? Sans jan l kanpe, jan yo mete l kanpe nan gang l ap fè a. Yo mete l kanpe, yo ba l yon vye douz nan men l, kanpe. Ah ok, twò raz. I understand, I understand Hehehehehehehe Fi a pa renmen sans nan jan yo mete nèg li kanpe nan gang nan ok, yon vye 12 an, omwens yo te bal yon galil, yon te 65 hehehehehehehehe Anmweyy! Gad non, gen koze wi nan peyi sa non Jan yo mete mesye a kanpe a l pa renmen l on vie douz nèg la sipoze trè nice trè cute you understand me. Bat Nay chita nan seren an Bat Nay san manje fò dimanch chita la bò lari atè anndan veye kris mari m nan chita san manje san bwè Bat Nay la bri jiska 6 zè di maten lè m wè bagay sa m pa pran bagay sa m di wè m ap kite kay ou a ba ou m pa bezwen w ankò m ap kite kay ou a ba ou m tou vini An talè ou te gentan nan kay ansanm avè l Nèg wap ba mesye eh sa vle di tout nèg m wè nan lari a la yo gen madanm nan kay yo pèp ayisyen mwen k panse gason ra epi men gason pa ra vre pou li pran zam nan, li rele w, li di w, Èske ou wè sa nèg yo fè? M wè nèg yo ap mande m pou m pran zam. Ou sonje, pa sonje li te di sa anba a? Wi, li te di sa. Donk, ant ou menm, ant ou menm avè l, kiyès k ap bay manti? Mwen menm, m pa bay manti non. M te gentan di non. Y ap di l pran zam, m di non, m pa renmen sa pou ou. pa pran. Kanpe la. Yap dil pran zam ou dil non ou pa renmen sa pou li ou kanpe sa. Men talè ou fèk sot di la ou te vin jwenn nya zam nan. Woyy non m resi kwaze ansanm avèk sa ki rele confuse la pèp ayisyen. Wè fi a pa sou latè menm non. Li pa sou latè eske se may lap met konsa non dam nan pa sou latè. Ou tande lè yo tap bay zam mari te relel dil konsa yap bali zam eskel dakò. E avan ou di ou jwenn nèg la zam ou pat renmen vi sa pou li men se kwa listwa hein. Men se kwa listwa ma chérie. Men madanm nan ap depale Bondye papa se nan ki koze sa. Ou pat sot di talè a la ou te vin jwenn li avèk zam nan. Humm. Ebyen lel te vin di li vin dim pale avem nan. Ou pral bay kounye a kounye a kounye a banm sak verite a. Banm sak verite a. Humm. Wè jo chèch. Nou wè la kòmè jo chèch. Nèg la ap koze avèw, ou te jwenn li gen zam, wap dil ou pa renmen sa, patati patata. Men kounya la, ou di konsa wi, lè yo tap bali zam, nèg te relew, ou te lakay, ou di non pa pran zam. Nan de sa sa poum kwè. Mezanmi met tèt fi a dwat tande. Men verite a. M vini a, m vini avèk bwa dwèt Aya men li te kenbe nan men l. M vini avè l. Ok. Hum. Bon lè m ap fè jalouzi li menm, menm. Ah ou te gentan nan fè jalouzi tou. Èske w wè sa lanmou fè? L'amour est violent. Violon kòm yon vòlkan. Imajine ou pat gen kreyòl, m pa t ap konprann yon mèd nan sa fi a ap di a non Bondye. Menm bat li te konn bat mwen avè l, vi ke l ap bat mwen jan m wè l ap bat mwen avè l, lè m ap fè estant de jalouzi pou li, li konn bat mwen, kounye a la m tou kite kote l depi lè. Ala traka pou lave kay tè papa. Ahh ou te konn wè nan menn? Wa konn wè lòt zam ki pi kout ke 12 la, ki gen lòt fòm. Te te 12 la te lan menl avè ton zam yon fo zam. Fo zam. Fo zam nan e ou konn lè wap soti. Fo zam nan lè lap soti ou konn ap ou konn opere Soti yo konn ba ou Li zam pap nan? non Li konn el soti a lan zòn nan li ye wi avèk fo zam nan Lan zòn nan li ye avèk fo zam nan Nan nòmalman mwen menm mwen menm ki konn zam m pa ka m pa ka konnen ki lè yon zam fè fo kòman fè konn fè zam sa zam nan fo? Alèz Bèl kesyon Bèl kòman w fè konnen zam nan bon mwen m pa konn zam m pa konn sak vrè sak fo depi m wè zam m di zam Yo rale sou mwen m di zam? Wi, jan w fè konnen l fo se paske l te chita l rakonte w, pale avè nou kòmè. Paske m tande moun yo ap di e fo l ye. Ki moun ki ap di e fo a? Moun nan zòn nan ap di e fo zam, yo ba l kenbe fo zam. Lè m mande sa klanmen w lan sa sa ye? Li menm li di m ankò on fo klanmen l lan. An, 12 an k fo oubyen lòt zam nan? Non, lòt ti bout manch lan di m ki fo a. Men, tande, apa de 12 lan? Lot manch long yo. Konbyen konbyen ou konn wè nan men misye konsa? Kisa? Manch long yo? Li pa konn nan men. Li konn yo konn bal kenbel apre sa yo pranl anko. A se sam diw la e douz a yo konn bay douz vye douz a kanni a yo metel veye bak la. Yon vye douz kanni. Yo pa bay nèg la bèl zam. Pèp ayisyen ou konn sak tris, sak fèm mal? Se moun wap gade k kenbe zam yo wi. Se moun wap gade ki kenbe zam yo. Ou gade yon malerès. Nan tan manman m tap leve pèp ayisyen, yon demwazèl konsa, e lave y lave pou moun en. Wap jwenn yon ti fanm konsa pèp ayisyen, nan kouti. Ap koud moso twèl, ap fè desen nan moso twèl. Nan tan manman m. Nan tan manmanm pèp ayisyen, medam sa yo gon seri de ti jip yo ap mete, ke fann jip la rive anba mis dèyè yo. Panye yo sou tèt yo gon sandal ki rele jilyèt oubyen ti fanfan ki konn nan pye yo lè yo pral nan mache. Nan tan manmanm pèp ayisyen, medam sa yo nan epòk lè konsa ebyen se louchet ki nan men yo pou al plante pwa. Epi men kounya la ou wè chenn ti fanm ou pa ka konprann yo tout gentan madan gang. Men se kwa listwa? Eske ou al ye kot kòripsyon an rive? On malerèz konsa nan ki nan ki dosye mennaj nan fè pòs nan gang men se kwa listwa? Serye pèp ayisyen. Nan tan manman yon jenn fanm konsa, se pwaro l pral vann nan mache. W ap jwenn li nan rekòlte pwa, w ap jwenn li chita nan kouti lèzaprèmidi, ap koud moso twèl, ap bat pat gato avèk kòman bagay sa rele an kyèbwa. E pa konsa non e ekri. M'a sonje nan ki mwa? M'a sonje nan ki mwa? Li ok. Kounya lè, depi lè sot andeyò lakay li an 2021 an, depi lè sa al nan zòn nan, li ap. Li nan zòn nan li potko kenbe zam. Li potko. Men li te gentan nan gwoup bandi a? Li potko nan gwoup bandi a. Ok. Kounya depi kilè misye kòmanse kenbe zam? Manzè telman cho l di mwa 2021. Gon mwa k rele 2021? Anmreyy non non non non gad sa lapolis ka fè. Bon lapolis ou gen tout puisans sa epi ou kite yon seri de ti banben ap ranse konsa avè nou nan lari a. nan zòn nan. Depi kilè yo komanse Mwen pko m pa vin nan m pa konn depi kilè sa m sou la m pa konn depi kilè l kenbe sa paske e lakay manman m a papa m te e lakay manman a papa m ye m pa konn depi kilè l kenbe sa paske m wè l nan men l tout lè l ap pale m konn wè l nan men l lè l ap koze avè m pran kòm Ala traka pou lave kay tè mesye nan peyi sa Fanm nan depale wi Nèg yo ap ofri m pou m al nan baz avè yo. M di m pa dakò non paske mwen menm. Sa pa rive nou toujou menm. Non, tande m non chè. Pandan nèg yo ap ofri m pou m al nan baz avè yo. M di m pa dakò non paske mwen menm. Sa pa rive nou toujou menm. Non, tande m non chèf mwen. Kounye a lè y ap rele m pou y ap ban m chalè, menm bat yo bat mwen anndan yo kase tèt mwen. Hahahaa wè talè a fi a pat sonje non mari a men kounya la li pa sonje sinyati madanm nan èske w wè de koz se nan peyi sa. Ok je sais. M fèk tande l la, men tout enfòmasyon yo la. Wi je sais. Li di ou se ou jwe yon wòl enpòtan anndan baz Jenèf la nan Fòs Dimanch. Mèsidye se li ki chèf baz la. Ou la? M la wi chef mwen. Eske Maniola Joseph ka chwazi bay manti sou ou? Men la! Tande! Tande! Men la! Mèt pale. Mèt pale chef. Baz je nèf sa a. Ou konn kiyès ki chèf baz la? Ou konnen baz la Babekyou li chèf li? Man. Misye pa okouran. Gade jan misye fè tèt li lè yo dil babekyou misye fè li pa okouran misye pa okouran kiyès ki chèf baz la. Manola Joseph se madanm ou e kounya se li fèk pale li di wap son manman nan baz la ou la pou ekzekitem tande map pale pa bay ankenn manti la ou pat dwe gen lavi ankò la non. Mwen konprann sa chef. Ou konn sa? Wi. Ou konn pou krim pou zak ou fè deja nan fò dimanch? Mpa fè yo non. Zanmi pou a bozo bozo bozo bozo. Ou son kriminèl notwa. Chans pou la jistis e la polis nou met men sou ou. Wi. Ou tande? Wi. Lesansyèl la bay tout sa, bay wòl ou jwenn nan baz la. Chef. Tande, pa gen son chef. Wòl ou jwenn nan baz la. Ou se nèg. Manno la di ki genyen. Manch long nan men w, galon nan men w, bay tout verite. Mwen menm? Non, m pa gen zam sa yo nan menm non. Nèg yo konn ap endike m, y ap ban m chalè pou m pote zam pou yo. Hum! Ala traka! Hum! Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa a. Nèg la pa okouran non de zam nan. Fi a pa okouran tou de dosye gang nan non. Antouka pèp ayisyen nou kapab konprann se yon peyi ki spesyal nan tout sans. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, randevou kase, ebyen pita konsa nan yon lòt videyo. Bizou bizou one love. M ranmase pakèt mwen kòz abitan pa mize lavil m prale men map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun nap kwaze nan w lòt videyo orevwa.